Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou prale direkteman nan site soley bon gen yon video la mesye arab sa rive lwen wi arab ki ap kolabore avè m sou kesyon Site Solèy la, misye fè m jwenn yon videyo. Nou konnen nèg Gabriel yo pran komisarya a, e se la yo kòmanse fè lòt baz, paske gen anpil kote nèg yo pran anpil va. Sa vle di, yo mete lòt gwoup la deyò, e kounye a yo genyen anpil do kay kòmsi yo kontwole kay sa yo, sa vle di yo prèske rive nan yon sitiyasyon kote y ap domine ekip ki anfas la, sa n ta kapab di Boston epi Belekou. Bon brèf, videyo ke n genyen an se videyo kote nèg mwen di nou ki anmèdan anpil la, li pale sou videyo sa a kote li di nèg yo, ou konn sa fè m vin pran komisarya a? Se paske m tande gon bagay ki rele je nèf k ap mache Mete polisye deyò, pran komisarya yo an otaj, ebyen nou menm nou vin pran sa a, se pa antisipasyon, sa vle di pou nèg yo pa vin pran n. Se Dadi a bay pwoblèm wi. Ebyen ann tande Dadi non. Humm nèg lach la vre gade mi yo met nan lari a bann lach gade kouri l gade m te vle konn gade gade gade gade an met yon mouton mi mete baryè nan lari a non bare lari a fèmen zòn nou an. Bann vòlè G9 fin kraze komisarya yo kounya nou bezwen al pran komisarya a men wè sa nou pap kite w fè eyap ladan a tou lè polisye sa se komisarya lapolis li pa komisarya bandi G9. Donk se yon video de 30 segond men fòm di nou sa se yon scoop paske pa gen lòt moun ki genyen video sila isit ankò paske nou konnen Arab nou. Ebyen nèg sa yo travay anpil e gon lòt videyo ki kapab vin jwenn nou sou pe kote ke ekip ki ap batay avèk Gabriel lan nèg yo te gentan fè wout pa dèyè yo fè yon gwo tou nan komisarya a pa dèyè pou yo te kapab pase pou al domine Gabriel men bon Dady gentan pote boure la li menm li pran komisarya a. Epi li gen kontwòl nèg yo. Bon banm di nou yon bagay mesye. Jounen jodi a la a, lè se pa gwoup sa a ki pran, se lòt gwoup. Batay je nèf, je pèp, enterè a, fò n di popilasyon an pa ladann non mesye. E se nou tout k ap pèdan. Maten an m tande yon sitwayen k ap pale ki di ke ben ekoute, lè batay sa yo ap fèt pa gen yon moun k ap gen men se nou tout k ap pèdan. E bagay la rèd toujou nan Site Solèy. Fò m di nou byen ke nèg Gabriel yo. Yo voye yon mesaj yè swa, alò yè aprè midi, bay yon seri de moun ki rete nan dezyèm site. Moun ki rete nan zòn site limyè pou di moun sa yo ekoute mwen Gabriel se nan zòn sa m kwè m te leve ebyen ekoute fò n ban m zòn nan paske m pral syeje nan zòn sa e pou m kapab pase a laksyon paske m pa ta renmen touye nan nou. Pa bliye zòn sa li menm li prèske se yon fwontyè. Men ki plis sou Boston nèg kap batay avèk Gabriel yo. Donk li mande moun yo pou kite zòn nan paske a nenpòt ki lè yo kapab fè yon pote boure epi ou imajine w ki sa kap pase. M sonje mesye gen yon lè gen yon Arab ki voye yon videyo ban mwen. Eske n pa ta ka woule videyo sa ankò pou wè? Nan lannwit li fè 9 è 30 di swa bal ap pati pasi pala Epi, Arab la rete nan yon zòn ki anfas zòn sa a. A sèt epòk, se yon zòn ki te vrèman frèt. Men jounen jodi a la a, zòn sa a, m pa konn si se prav yo simen ladan l, zòn sa a vrèman cho. Men, nan epòk zòn sa a te bon an, li te gen moun ki t ap priye ladan l. Men kounye a, m pap ba w manti, pa gen moun k ap priye ankò. Tout ti jèn, se nan aktivite bleng bleng yo lage kò yo. Donk, pa gen priyè, zòn nan lage bay. Men. Moun yo, nan epòk sa a, m ta kapab di se Gabriyèl, nèg li yo ki te pote boure nan Site Limyè. Ebyen, sa w tande a la, anpil moun kite zòn sa a, yo vin pran refij. Ebyen, moun yo jwenn nouvèl la ankò souple pou moun yo kite zòn nan paske bagay la pral rèd. E gen yon lòt blòk yo di m ke nèg Gabriyèl yo pran, donk m ap chache genyen plis enfòmasyon sou sa pou m konnen èske blòk sa a li nan men nèg yo vre. Donk, nèg yo ap mache, èske nèg yo pral rive Nan kafou Boston nou konnen slogan an, kanpe goumen eske je nèf pap fon jan poul met pyel atè ankò menm lè slogan chanje mwen youn defann tèt ou men antouka mesye rès manm je nèf yo nou paka kite Gabriel ap fè nou sa paske si Gabriel te fè je pèp e te pou defann je nèf ebyen jounen jodi a la lè yo manyen yon zòn je nèf Ebyen m panse ke se ta tout je nèf ki ta sipoze revolte. Men sonje m di nou byen, nan batay sa a, li pa bon pou popilasyon an. Gabriel sè dènye jou kòm wè se ou ki alatak, m panse ke fò n panse pou popilasyon an tou. Paske nou pa kab chita maten midi swa n ap goumen epi popilasyon an li menm l ap soufri. E nou konnen m pa pou youn, m pa pou lòt. Men m sèlman swete yon jou pou ke sitiyasyon an chanje, tout nèg fè lapè. Epi mwen menm yon bon lè m ka al nan Bwouklin m achte yon plat roukou. Èske nou pa konn manje sa mesye? Lontan mesye! Humm! Èske n sonje jan te gen filing nan Bwouklin lè potko gen gwo gè sa yo? Hein! W ap achte plat roukou w nenpòt de twa goud wi. W ap bwè ji. Men jounen jodi a tout bagay gaye. Lè m ap gade Site Solèy, Site Solèy fini. Leswa yon nèg onzè diswa ap pran w sou plas. W ap fè ti moute desann, inè di maten w al achte bouyon nan Site Solèy. Men jounen jodi a la a, politik avèk nèg ki pa konn pou kisa y ap batay, nèg k ap detui enterè pèp ki bò kote yo, ebyen men nan kisa nou mete Site Solèy jounen jodi a. Oke mesye! Antouka, lanati gen pou pale avèk nou kanmenm. Nan batay ki te genyen yè a, pa bliye m ap ba nou yon maksimòm enfòmasyon onivo de zòn Simon Pele. Gen yon ti jèn ki sòti Laplenn. Ti jèn sa a te vin bay bakòp. Li tire sou lapolis. Lapolis pi entèlijan, lapolis pase misye de twa bal. Misye sou kabann lopital. Écoute mon ami, je te parle maintenant. Ou pran bal. Ou sou kabann lopital. Yo voye tout enfòmasyon ban mwen. Yo voye foto w ban mwen. Men ou konnen, mwen pran tan mwen gade foto a m di, Hum, hum, m pap fè sa paske m santi nan vizaj ou. Yon moun ki kapab chanje metye. E nou konnen mesye, mwen menm ki pran oryantasyon sa a, se yon mannyè pou m kapab fè tout ti jèn ki gen zam nan men yo, tout ti jèn ki gen entansyon pran zam pou disyade yo de ide sa a, men sa ki gen zam nan men yo, pou ta fon jan pou retire l nan men yo. E Dye swa louwe, m panse ke mwen retire zam deja nan men anviwon 5 jenn gason. e map kontinye nan misyon sila a paske lè w antre nan antrepriz mòtifè la lavi w vin kout se yon fil ki kenbe lavi w donk se sak fè w wè je te pwotèj mwen pa site non w mwen pa poste foto w mwen panse ke aprè ou soti lopital la ou kapab chanje de direksyon paske se toujou bon de prendre ce qu'on appelle la bonne orientation dans la vie. Mwen menm m te ka nan plas nou, mwen te ka nan plas anpil nan nou paske j'ai passé environ 10 à 15 ans à Cité Soleil men mwen te gen yon rèv, mwen te batay avèk li, dèfwa ide sa yo te konn vin nan tèt mwen. Men atansyon, rèv mwen te genyen an, li te pi gran ke ide sa yo malgre soufrans, kalamite. Tout sa yo te anfas men ekoute, sa se petèt gon lè k ap rive w ap jwenn rekonpans batay ou te fè ak vye lide mal sa yo ki te vini nan tèt ou. Bon brèf, lòt enfòmasyon. Mwen gen plizyè foto ki rive jwenn mwen e plis yon videyo anviwon 12 segond. Ebyen gen anpil bandi sanble bagay la kòmanse pa bon pou yo e ke y ap pran direksyon lòt departeman pou y al kache. Se ka divès bandi yo menm ki sòti nan Pòtoprens e ki ta pral kache Lèzangle ak Tiburon. Hum! Alò gen youn ladan yo ki ta sanse pete bal sou lapolis paske moun ki voye video a se ta yon polisye. Men ekoute sa se mal tounen. Nan premye videyo sila, fò m di nou ke genyen yon kouto atè a, gen plizyè kartouch, yo sezi nan men sitwayen an, epi kelken ki li menm menote li avèk yon valiz nan do l, yon djin sou li, plizyè bag nan dwèt li, donk sanble se nèg ki te konn ap fè kou. Men, bon, eske misye mouri oubyen eske se menote yo menote li, je sè pa two. Men misye gen yon pakèt bagay nan men l wi, aparaman misye, bon, se nèg ki gen ti bagay sou li. Gen yon lòt foto kote ke gen yon sitwayen li menm, Figi misye pran anpil pataswèl, misye dèyè yon pikòp, epi gen yon lòt ki pou kont li, gen yon kòk ki avèk li, eske misye ta pral bat kòk? Bon, antouka, e nèg sa yo dèyè yon pikòp, yo menote yo, epi genyen yon vòys ki di ke m ap voye foto sa yo ba nou, E pou di eske nou konnen nèg sa yo paske nèg sa yo se lopital kote m ye a yo antre epi yo pran pretèks ke ebyen se vòlè ki ta atake yo donk yo menm yo vin pran swen. Fò n di ke gen yon gwoup de nèg ki antre lopital la men gen yon gwoup tou lapolis mete men sou yo donk si n ta vle e foto sa yo ebyen n ap transfere foto sa yo ba nou. Alò nap fini emisyon sila avèk detay ki genyen sou Olsen yon gwo bandi ki tonbe. Olsen ensi koni youn nan gwo bandi ki fè pati baz gran grif nan lokalite savyen. Waw baz sa la toujou tèt chaje. Ebyen genlè yap depatcha baz sa youn aprè youn. Komin ti rivyè misye pèdi lavil nan dat 14 jen 2021 an. Olsen se nèg komin Lyankou. Se enfòmasyon ki rive jwenn nou, Olsen se youn nan moun ki toujou ap bay baz Gran Grif anpil enfòmasyon pa rapò ak moun ki gen kòb nan komin Lyankou. Olsen ta pral vire dènye jou sa yo nan baz Gran Grif. Men finalman Olsen deside. Tounen lakay li Lyankou. Ebyen fò n di ke dan la joune di lendi 14 jwen yon pati nan popilasyon an remake Olsen pase dèyè yon moto. Yo mete kontwòl sou Olsen, misye gen non yon danwa, epi yo touye Olsen. Pou kouwè l ye la a, ebyen Olsen li menm deja bre dlo bouch li Epi foto Olsen ap fè la une sur les réseaux sociaux, Olsen pèdi lavi l, on blòdè nwa. Men depi nèg yo nan aktivite sila, anpil fwa yo konn parèt lèd. Donk, misye pran plizyè bal, yo sakaje misye ak anpil bal epi aprè kès kon fè? Ebyen. Yo sanse mete kaotchou, vous connaissez le reste. Donk, se sa ki rezève pou yon nèg lè ou pran move liy dan lavi, lè ou antre nan lojik mòtifè la. Mèsi la fami, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!